Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon dife nan kan djab la tankou jan zo toujou di sa pwoblèm nan mitan 400 mawozo e atann nou aske sa kapab rive nou tande yon move nouvèl pou lanmò sonjou yon move nouvèl pou gaspiyay nou sonje mwen te jwenn yon videyo. M te tonbe sou yon ti videyo kote ke Lanmò 100 jou, Gaspiyay avèk Ronald, 2 nèg sa yo t ap regle anpil lajan. A, anpil moun te di ke se te yon triyo enseparab, sètadi mesye sa yo ta sanble genyen yon relasyon fizyonèl. Epoutan dan la reyalite, ebyen sè le kontrè. Paske. lanmò ak gaspiyay manje Ronald. Eske nou konprann sa map di nou an la? Lanmò, gaspiyay manje Ronald. M genyen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen sou kesyon sila. Ronald sanble mouri pa ipokrizi. Alò, gade byen, mesye sa, sa se lanmò sonj, petèt paske m konnen se youn nan nèg anpil moun konnen. Lòt mesye sa li menm se gaspiyay. Ronald li menm, se yon nèg anpil moun te renmen gade nan baz lan paske misye te toujou a vizaj dekouvè. Baz sa, tande byen, apre yo fin arete Yonyon, yo ale avèk Yonyon, ebyen, anpil moun di baz la kòmanse depatcha. Kounye a m ta kapab di baz la prèske depatcha nèt paske gen pwoblèm. Si nèg lanmò yo ap jere yon seri de sòlda an grapyay, sa kapab rive ke yo konvwate pa lòt baz. E yo menm tou yo kapab deside migre vè lòt baz. Eske nou konprann? Kounye a banm ba nou sa k pase a byen. Genyen gaspiyay, premye eleman enfòmasyon m genyen sou dosye sila se ke gaspiyay li jalou. Paske li pa aksepte moun fre pase l. E Ronald li menm, se yon nèg ki te toujou fre. Tande byen wi, sa se youn toujou. Dezyèm bagay, Ronald ak Vitelòm ta sanble genyen bon jan relasyon. Gen yon pafèt lyezon antre Ronald e Vitelòm. O pwen ke. Gen moun ki ta fè kwè ke 2 nèg sa yo se 2 konpè. Youn batize pitit lòt. Lè lanmò vin konnen genyen relasyon antre Ronald ak Vitelòm, lanmò pase a laksyon ansanm avèk Gaspiyay. Gaspiyay te gen rezon pa l, lanmò gen rezon pa l paske pa bliye lanmò san jou se number one. Gaspiyay se number two. Madi swa, Ronald tonbe. Lanmò ansanm avèk gaspiyay al dezame tout nèg yo. Eske nou tande? Yo touye Ronald, yo rache Ronald epi lanmò ansanm avèk gaspiyay al dezame nèg yo. Men, m ta kapab di se yon. Move tantativ paske tande byen wi lè nèg yo al rive pou yo dezame nèg yo gon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki fè kwè ke yo fin dezame tout nèg yo ale. Apre sa gon lòt eleman enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke te gen rezistans. Men fò m di nou byen ke Nan batay ki te genyen an, lanmò Sanjou manke bwè dlo bouch li. Tande byen sa m pral di nou an. M plis kwè nan dezyèm eleman enfòmasyon kòm kwa yo fin dezame nèg yo. Lè yo fin dezame nèg yo, lanmò Sanjou ta sanble okouran gen bal ki toujou ap tire nan baz la. Sa vle di gen zam ki la toujou. Se nan moman sa a, nèg Vitelòm yo, alò Vitelòm. an pèsòn, li voye manch bay nèg Ronald yo. Lè lanmò san jou, li menm li potko wè gaspiyay, li tounen avèk bakòp li la pou kapab al chache gaspiyay. Tande byen sa m ap di nou an wi. Yo fin dezame nèg yo. Sanble nèg yo tire annapre paske Vitelòm lè l tande ke yo dezame nèg Ronal yo, li voye manch bay nèg yo, nèg yo tire nan baz la epi 2 lòt nèg yo tounen. Eske n konprann? Sa vle di nèg yo fè lanmò san jou, vole ak bal. Lè l tounen pou l al chache gaspiyay, menm bagay ankò. Flo bal pete, nèg yo blije jwe pye yo. Donk se konsa li menm Ronal li tonbe. Men Ronald se youn nan nèg m ta kapab di ki te byen fonksyone ak Vitelòm. Paske misye te toujou fè ti kidnapin ni pou Vitelòm. Selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen. E dènye kòb Vitelòm pral bay Ronald sa a. Se yon san mil dola etan ke mon konpè, yon san mil dola ayisyen tonbe bay, nou nan peryòd fèt, epi nèg yo fache. Paske pa bliye m di nou ke nèg 400 yo, yo sanble jere sòlda yo an grapyay. Se youn nan baz m panse ke ki pa jere sòlda yo. E Vitelòm li menm li jere nèg li yo. Donk ou a va konprann. Sa vle di tout nèg. ap konvèje vè Vitelòm. Kounye a, ki sa k ka pase? Lanmò to ou ta li kapab pran nan yon kou t pa konprann. Paske gen anpil nèg ki nan antouray lanmò sanjou. Nèg sa yo se de nèg ki genyen bon jan relasyon ak Vitelòm. E pa bliye Vitelòm li menm tout rèv li se m ta kapab di transfòme tout 400 mawozo a an baz Vitelòm. E pou fè sa. Il faut maintenant penser à éliminer 2 tèt de pon. 2 tèt de pon sa yo se lanmò san jou e gaspiyay. Men mwen menm gon bagay m ap panse, gon analiz m ap fè pou m di sa k ap pase konsa nan baz 400 mawozo paske baz sa a to ou ta l ap kraze. E se sa anpil moun ta swete paske lè w gade nan yon premye tan te gen bouch long antre lanmò ak gaspiyay, premye, dezyèm chèf. O pwen ke gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen kòm kwa Lanmò 100 jou te bay gaspiyay yon kout poud patati patata konsa. Lè vin gen kòlèg ki mouri, paske ke lon vèy ou non, menm lè kòlèg se pat nimewo 1, nimewo 2 baz la, men kòlèg se yon nan nèg m ta kapab di, nèg yo te plis pè. A vle di sa w wè nèg yo fè Ronald la la yo pa t ap janm al tante fè kòlèg sa. Paske yo konnen kòlèg t ap raboure yo. Eske nou konprann? Donk, lanmò li menm vle mete l nan yon pozisyon konfòtab paske imedyatman yon nèg genyen kontak ak Vitelòm, nèg la ap chabone pou Vitelòm, lanmò p ap kontan. Se sa k fè w wè la a, nèg yo touye Ronald e yo fin touye Ronald yo rache l silvouplè. Kounye a gen de lòt nèg ki yo menm deside kite 400 pou al jwenn Vitelòm nèt, Siliman. ak reziye kote nèg sa yo lage pye yo. Nou sonje mwen te fè yon emisyon pou m te pale nou de Siliman sa a, kote ke nèg Vitelòm yo te vin pran, yo pati avè l, anpil moun panse ke se touye yo te al touye l. Ebyen men, Siliman al nan baz li. Paske Lanmò li menm li pap jere nèg yo. E Gaspiyay li menm li gen gwo kè. Li pap janm dakò pou yon sòlda pi fre pase l. Bon gade bagay ki kapab lakòz yon nèg ou mouri. Tèt chaje wi. Tèt chaje. Gon lòt dosye mwen genyen la. Dosye sa a se konsènan prizon kwadèboukè. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen pwiske jodi a se 29. Enfòmasyon yo fè kwè nèg yo gen entansyon pou al atake prizon kwadèboukè pou kapab lage anpil nèg. Nèg 400 yo gen sòlda anndan. Nèg Kanaran yo tou yo gen sòlda anndan paske nèg yo yo vin pwisan. Donk nèg yo bezwen pase alaksyon pou kapab fè sa. E nèg yo te di ke yo bay tèt yo mwa desanm nan paske yo pa vle 2023 antre pou plan yo a li pa egzekite. Depi final koup di mond lan, nèg yo te al fè tantativ pou kraze prizon an. Jou sa a, nèg yo pote boure, pretèkstan ke tout polisye ap gade Arjantin, Lafrans. Polisye yo te sou men yo, polisye yo bay bwa kale. E lòt nèg yo di yo menm avan janvye, y ap pase a laksyon, a la gè kòm a la gè paske fòk yo retire nèg yo nan prizon an. Bagay yo anpil. An sonje, gen anpil atak ki fèt sou prizon sa a. Genyen atak ki fèt nèg sòti. Gen nèg ki mouri. Eske nou konprann? Donk, si lapolis li menm li okouran, ebyen, l a konn kòman pou l jere koze sila. Men, tande byen, m pral di nou yon koze la. Kwadèboukè, yon zòn, anpil moun te fikse. Pa egzanp, lè w pran ane 2000. 10, Aparaman, anpil moun te konvèje vè zòn sila. Kounye a, m gen presyon si yon nèg di w l ap fè w kado yon moso tè nan Kwadèboukè, ou pap pran l. Men se tris wi. Kòm sila a mesye, si pa egzanp yon machin ap sòti nan blòk Departeman di Santre, zòn Gantye, tou sa, m gen presyon ke y ap deside. pase lòt kote paske yo pa pral pase nan var kafou marasa eske nou konprann bagay yo fini pa gen anyen ankò ki rete tout bagay fini nan men nou nan peyi sa mezanmi bandi ap goumen a bandi m pa fin kwè sa enterese m men bandi ap fè krim sou popilasyon se sa ki enterese m m vle nou konprann sa wi sa kap pase la a si l tap pase nan yon state nan peyi etazini Yo tap degaje yo fon jan kanmenm. Men, se Ayiti lap pase. Ayiti son peyi ki frekan, ki pran endepandans li. Byen bonè, ki trase egzanp pou anpil lòt peyi nwa endepandan. Ebyen, eh kite yo. Fòk yo peye sa. Epi men sa kap pase. Donk, lanmò sonjou li menm. Nan baz la fòl veye kòl wi. Fòl veye kòl paske lè ou gon baz ou pap jere nèg tanzantan nèg pral lòt kote ebyen se pwoblèm wi. Pa egzanp lè ou pran Gabriel nan epòk ta ap di nan kòmansman 2022 an misye gen anpil nèg li kal jwenn izo paske bagay la rèd nèg yo konn bezwen 10 goud pou yo achte yon bokit dlo pou yo benyen yo pa kab jwenn li. Eske nou konprann? E gen baz depi w vin antre ladann la papa w gentan gen kòb frèch ou k ap tann ou. Ou konprann? W ap viv yon lòt jan. Men la, nan Kwadèboukè, lapolis, depi kèk tan, li pa kapab jere kestyon sila. Sa fè mal. M pral fèmen avèk lanmò yon polisye pou nou retounen sou lanmò sila epi pou nou kapab bay plis detay. Tande byen sa m pral di nou an. M t ap eseye chache non polisye a m pa t ka jwenn li pou nou. Genyen rnddh m kwè ki sòti yon rapò. Gen yon polisye ki li menm mouri. Ok, kòman polisye sa fè mouri? Se yon polisye ki t ap travèse Gantye. M chache non li m pa jwenn li. Polisye a ap travèse Gantye, li menm avèk madanm ni. Li mande yon ti plas nan cha a. Cha a k ap fè wout la. Dan lasware nèg yo di yo p ap kapab. Li oblije pase lannwit lan nan komisarya a, nan demen si Dye ve ankò, pou li monte abò blende sila a, pou l travèse wout la, nèg yo pa vle, paske gen machandiz, gen kamyon nèg yo ap fè pase. Tande byen wi sa m ap di nou an. Lè misye fè yon apèl an urjans pou rele yon seri de gwo chèf, chèf yo rele, cha a kanpe, y ap tann li nan wout. Se pandan l pran moto Ansanm avèk madanm ni, bandi tou atake l sou wout la. Men kòman li mouri. Cha yo, oubyen veyikil blende yo, ki dwe bay sèvis dabò ak polisye ki an difikilte, ebyen men sa ki pase. Pou kesyon biznès, sitwayen sa, polisye sa li menm, li pèdi lavi l. Eske li ta dwe ale konsa? Se yon rapò ki sòti pa bò kote rnddh. Tande byen! Si yon seri de bagay konsa ap pase nan zòn nan, aparaman, ou ta di tèt ou ke sèten polisye ta enplike nan, m ta kapab di, kesyon ensekirite an tou. Paske ensekirite a kèlke pa, li ta bon pou yon ti gwoup polisye. 2 nèg ki ap fè cha pase, k ap travèse machandiz, gen kòb. Men, nou konn ki danje li gen nan sa polisye frè m yo? Nèg ki antre nan lojik sila. Sa ka rive yon bon jou ou chwazi pou fè yon bis pase, epi gon lòbèy ki pete. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Mwen m te plis wè l. Nan moman, se bandi yo k ap ransone machin pou kite machin pase. Paske, tande byen, lè se bandi k ap ransone machin pou kite machin pase, lè sa a lapolis p ap tire sou machin nan. Men, lè se de polisye ki yo menm ap fè machin pase, menm lè se pa ta lajan wi, men lè w danje kanmenm. Paske, bandi yo kapab di an. E nèg sa yo kap fè bagay sa bon mwen menm e m pral koupe sitirans lan eske nou konprann donk sa vle di mwen m panse ke se kran pou nou mete pou nou rezoud pwoblèm nan an nou pa kontinye fè biznis lan atye mesye gade nan kisa peyi dayiti tonbe wi mesye bandi tèlman pran teritwa jounen jodi a la m gen presyon ke gon seri de wout depi w pa konnen yo nan pòtoprens ou echwe. Nou pral monte tout alè paske n ap vini avèk anpil lòt dosye pou ou. Genyen bagay nan Site Solèy. Genyen bagay nan zòn Lakoup, Madigra paske enfòmasyon sa yo te gen tan rive jwenn mwen. Epi gen zen la Antoni a Teriel. An patan, m bay Teriel rezon. M pral vini talè konsa.